Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon bon euh gen yon envitasyon la ki voye bay anpil moun ki ap viv nan zòn ba Dèlma site solèy aviyasyon tou sa ebyen m ta kapab di euh Se yon marche blanch Jenèf an fanmi e alye ap òganize du kote de Kafou Aviyasyon se lendi. Alò, lanons a ete fèt pa Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Barbecue mande tout moun ki rete tou pre a e tout moun ki. Santi yo konsène, ki santi yo fwase pa rapò ak asasinay Jovenel Moïse, le prezidan de la Repiblik ebyen pou kapab vini nan march blanch sila ki ap fèt nan kafou avyasyon. Pou ki sa l pa ale kafou ayopò? M panse t ap kab genyen plis moun si l te ale kafou ayopò. Antouka, apre anons sila a, nan yon voice ki ap sikile A travè lè rezo sosyo, ebyen fò n di ke dan la matine di dimanch 25 jiyè, Barbecue mete tèt, eske se Lasalin? Byen si, blòk Kwa Bosal pou kapab ekspoze sitiyasyon machann yo. Moun yo k ap vann la a, ebyen se pa bon ditou, se pa bon. Paske landwa ou moun yo ap etale machandiz yo, Mezanmi m ta kapab di se preske sou fatra. Barbecue fè eko ak revandikasyon moun sa yo pou dir ke pa nòmal pou moun sa yo kontinye ap viv nan kondisyon sa. Se sak fè li menm li vle pran tout dispozisyon e toujou rete nan lojik revolisyon an pou ke bagay sa yo kapab chanje. Pou ke lavi moun kapab amelyore, kondisyon lavi moun kapab amelyore nan peyi Dayiti. Machann sa yo pou yo kapab jwenn yon lòt espas pou yo kapab vann pwodui yo paske sa w ap gade la nan tout gete yo ebyen se yn vi de mèrd. Revolisyon Barbecue a li menm li vle travay pou ke yo kapab siprime sa n ta kapab rele vi de mèrd pa rapò ak chak Ayisyen ki nan klas defavorize a. Est-ce possible Jimmy Cherizier? Ebyen. Barbecue vle rann yon omaj toutafè patikilye ak Jovenel Moïse. Li pale de politisyen santi ak machann mikwo. Li pale de Jovenel ki koupe anpil kontra e sa leve plim sou do boujwa santi, boujwa kowonpi. E vwala poukwa yo asasinen li. Jimmy Cherizier pale de yon asasina lach. e revòltan. Jimmy Cherizier vle rann on omaj ak Jovenel Moise. Men nan dènye sòti Jimmy Cherizier te fè a, li te di ke li pa nan bò Jovenel Moise e li te mande Jovenel Moise pou ale. Men nan premye etap batay la, nou ta kapab di Jimmy Cherizier te anpe anbrase kòz Jovenel Moise, wi ak referandòm e kèlke jou aprè il a di non ak eleksyon. Nou pa pral nan eleksyon avèk Jovenel Moise. M vle ke Jimmy Cherizier lè w ap pale, fòk ou toujou rete sou yon liy. Fòk lè w ap pale, mwen pa wè se yon moun ki ap fè sa n ta kapab rele yon espès de parad epi pou kapab fè plezi ak yon seri de moun. Fòk ou pale pou rete konsekan ak pwòp tèt ou. Si w gen yon liy, kenbe l nèt. Paske pa bliye ou nan yon liy la kote w ap preche revolisyon an, e gen anpil bagay w ap denonse Jimmy Cherizier, m pap ba w manti, pèp la avèk ou ladan yo. Men gen yon pakèt lòt tou, pèp la pap antre nan lojik sa paske yo pa konnen kilè maryaj la te fèt. Men kounya lè divòs la fèt, ebyen. Yo gendwa pa antre tou. Ann tande Jimmy Cherizier li menm ki pwofite fè anons sila a e denonse fason moun yo ap viv nan mache sila. N ap rete m pèp la pou nou di prezidan Jovenel Moïse ke nou te konprann batay li t ap fè a. N ap rete m pèp la Kafou Aviyasyon pou nou di prezidan Jovenel Moïse nou konnen ke w mouri se paske w koupe kontra boujwa santi, boujwa kowonpi yo. E se sa k fè w wè politisyen santi melanje avèk machann mikwo, politisyen santi melanje avèk moun nou rele òganizasyon dwa moun yo e ke moun sa yo yo chwazi. e ke pou yo asasine w de fason lach e revoltan. M ta renmen lemond antye wè moun nap rele gang yo, si m ta gang eske se yon dwa m tap genyen pou m gang? Filme gade kote Ayisyen ap pran gang. Imajine! Eske nou wè? Filme, filme sa yo. Filme kote manje. Filme atè a pouvwa pa pran vizaj moun yo pran atè a filme kote on pèp ap manje men kote pèp ayisyen ap manje ou mèt filme sa filme l filme l pou lemond antye wè ok kounya ou ka vann moun yo meni eske nou wè kote yap vann manje pou pèp la kounya nap pale de gang eske moun sa yo pa merite gen yon bon mache nap pale de gang eske moun sa yo pa merite. Pou kote 200 lè yo vin vann aprè yo fin vann e ke pou moun sa yo yo kapab jwenn kote pou yo veye e ke pou yo met rad sou yo men kote pèp ayisyen ap viv wè wè e sou pil fatra moun sa yo chache lavi e sou pil fatra moun sa yo chache lavi pou pitit yo ok. Moun sa nou gade la yo gen pitit, yo gen kay pou yo peye, fòk yo manje, yo gen lekòl, yo gen pitit yo k nan inivèsite. Fòk yo peye lekòl pou pitit yo. Men kote y a yo oblije vin chache lavi. Ok, boujwa santi, boujwa kowonpi, nou met tèt nou ansanm avèk politisyen santi, nou met tèt nou ansanm avèk moun ki di yo nan òganizasyon dwa moun, Nap detwi peyi a, nou redwi pèp sa a nan mizè, kote pèp la pa ka manje, moun pa gen kote pou yo dòmi. Òganizasyon dwa moun yo, nou janm fè yon rapò sou sa? Moun ki di nap defann dwa moun yo, voye rapò sou jan moun sa yo ap viv. Se poutèt sa, demen maten, nap tann tout moun Kafou Aviyasyon, Mayo Blan, Mayo blan, tou de blan, balèn nan men, fre nan men, pou vini an peske Jovenel yon dènye omaj. E n ap tou pwofite mande tchoul sistèm nan, tchoul sistèm nan pou yo ret kò yo an pè, pou yo pa ni vin tire ni bay gaz, pase kite pèp la rann prezidan nou dènye omaj li. Ankò yon fwa dimanch maten an, wè m apèn leve, m pa ka ba nou manti, menm bouch mwen m pa bwose, paske fòk anbondantye wè bagay sa yo. Vous dites que Jovenel Moïse koupe kontra e li mouri pou sa, nèg yo asasinen l. Si w te santi se sa, poukisa n pa t tou antre nan lojik revolisyon an? Eske sa w ap pwone a se pretann ke w ap pretann mete yon bagay nan lespri moun, lè l fin antre epi kounya la pou w kapab antre nan lojik la? Se kesyon an m ap poze. Donk, eske sa w ap di a se yon bagay ki posib? Oubyen se. Un peu de substerfuge pou kapab detounen lespri yon seri de moun. Men antouka on atan e nap la aviyasyon nap wè ki kantite moun kap vini nap tann revandikasyon yo si mach sa a kapab menm transfòme tankou yon manifestasyon se tap mye ankò pou montre ke ebyen pèp ayisyen li pa dakò ak sa ki fèt la. Mèsi bokou la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!